Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay Haiti pwen kòm yo gwo bonjwa ak bonswa pou nou tout nou kontan rejwen nou sou kanal paw la sou kanal enfòmasyon an Nou pote tout gwo nouvèl kap domine aktyalite a jodia bwa kale tout longè medam e mesye nap diw popilasyon nan lagonav frape muscadin frape belbòs pran kou solda belbòs atè medam e mesye gen anpil kriye nan vilaj de dye medam e mesye gen 2 fanm enben 2 fanm sa yo mòtèlman blese paske popilasyon an dechennen popilasyon an dechire enben bandi sa yo anba kout Humm tèt chaje medam e mesye gen koze nan peyi sa gen video nou gen nou paka pataje yo avek ou paske video yo vreman kriyèl video yo terib nou paka fèw wè bagay sa yo e se youn nan rezon ki fè nou pap ka pataje video avek ou men nap fèw tande audio koman sa te medam e mesye nou sonje bèl bòs bèl bòs map mouri wi nou sonje bèl bòs medam e mesye ebyen e jodia la muscadin pran youn nan solda bèl bòs kite boule nan tiyatch la Medam se mesye, enben Muscadin voye misye al jwenn Anel Joseph, li voye misye al jwenn Odma, li voye misye al jwenn tout lòt gwo gang ki deja tonbe medam se mesye, enben nou pral fò tande koze ki gen nan video sa, e pa bliye ou sou chanèl paw la, TV lakay Haïti pwen kòm, kanal enfòmasyon an, nou la 24 sur 24 nap kenbew enfòme. Kèlkeswa jan sa ye, nou pap lache w yon may, n ap pote tout nouvèl san strès, tout nouvèl san grate tèt. Grenn bagay ou gen pou fè se abòne. Abòne avèk nou, aktive ti klòch notifikasyon e se konsa ou pap rate anyen, w ap toujou rete konekte sou chanèl sa. N ap tounen. Depann de lè, ki kote w ap gade nou, w ape swiv bilten enfòmasyon sila. Ankò yn fwa se yon plezi pou nou antre nan kay ou nan lè sa pou nou kontinye enfòmew de aktyalite a nan peyi dayiti tankou lòt bò dlo anski atravèk retransmisyon mouvman bwa kale a nou byen te pale de retransmisyon mouvman bwa kale a nou konnen mouvman sa se yon mouvman ki fè tout ayisyen atravè lemond ebyen yo brake zye sou ayiti Kisa k regle, kisa k ap fèt nan mwa n ap pale la a? Ebyen, nou pral pote tout detay pou ou jodi dimanch la a. Ki bilan? E nou kab di bilan pasyèl. Kisa k regle? Jan ke yè, avan yè, e samdi a, ebyen nou te pale ou de bilan an, ebyen jodi dimanch la a, konbyen bandi ki deja tonbe? Nan ki komin? Nan ki zòn? Nan ki lokalite? Nan ki depatman? E nou wè la, mouvman Bwa Kale a, medam mesye, deja, li deja menm travèse zile. Menm zile Lagonav, mouvman Bwa Kale a li deja la, li travèse. Pandansetan n ap kòmanse, nou wè la byen bonè jodi dimanch la, yon gwoup popilasyon an yo menm yo te akonpanye lapolis, cha blinde devan, popilasyon an dèyè, yo pote boure sou moun, yo pote boure sou zòn, sou rès bandi ki te gen sous Matla yo, yo deja fini avèk yo e nan moman n ap pale la, Gwoup moun sa yo akonpanye lapolis e yo ap pote boure sou ti teren pou m pa di kanaran e ben se an direksyon de zòn sa yo ye men estrateji a sanble chanje polisye yo pa dakò e ben m pran videyo foto e ben se apre e n ap wè nan kèl mezi ke nou kapab fè yo jwenn foto videyo paske gen yon modòd ki lanse la a pa rapò avèk pridans E moun yo yo men yo ap aplike yo mande pou jisteman pa pran video pa pran foto pou vizaj yo pa parèt ebyen nou kapab di jiskaprezan nan moman nap pale la Djimi e onivo kabarè onivo ti tanyen ebyen zòn sa se jisteman moman bwa kale a la ki an aksyon deja anpil bandi deja tonbe e de fason ofisyèl zòn Kabarè Ladimi, zòn Sous Matla, ebyen popilasyon la yo nan lari pa rapò avèk ebyen viktwa yo pote sou rès bandi izo yo, nap raple w nan moman nap pale la ki yo menm majorite ladan yo deja fin tonbe, ebyen se prèske èfini èfini, se kòmsi nou ta dwe èf èf i èf èf se kòmsi nou te ka di medam mesye je m'excuse. E fason bagay la ye la ebyen li li mango men pou rès bandi yo menm ebyen viktwa e kote ke moun yo ap mache rankontre e moun pòtoprens yo mande ebyen pandan se tan moun akayè ap avanse yo mande pou moun pòtoprens kontre avèk yo onivo bon repo onivo ebyen kanaran zòn ti jèf la pou ke yo tou fini ak sa parapò avèk ebyen mouvman popilasyon ki lanse la jodi dimanch lan la di. Wè un tou profite salye Salomon. Jan ke Leonel sot anonse l la, Bwa Kale a li fè aparisyon l o nivo de nou kapab di komin Lagonav, Leonel nou kapab di enben plizyè bandi k ap kouri kite Kabarè nou konnen Akayè enben yo pran ti kannòt pou y al kache Lagonav. Epi nan Lagonav nap fè nou salye Eli Colin sans oubliye Evelyne Ossé Ebyen nou kapab di se yon bòn nouvèl pa rapò moun Lagonav yo menm bò kote pa yo ka bare anwo bare anba Jimmy kote nou wè sitwayen sa Jimmy bò kote pal nan arive Lagonav li pale l depale pa rapò avèk entèvansyon sa l te vin chèche Lagonav kiyès ki mennen l ki moun li gen Lagonav Ki non fanmi w, non manman w, non papa w, anpil kesyon te poze, enben nou wè gen de moun nan popilasyon an di nou ki te tou pwofite ap wonfle sitwayen sa a anba kout bwa 2 pa 4. Sa vle di moun Lagonav bò kote pa yo, yo mobilize, yo motive, y ap tann, paske gen anpil bandi k ap pran wout lanmè pou yo, enben nan pèdi pa lavire yo, se nan zile a yo tonbe di mi, enben jèn gason sa a Nou kapab di, mwen misye chanje langaj, misye santan bon moun, li mamote, l viv bèbè, tèlman enben presyon an te rèd pou li Jimmy, nou kapab di onivo de Lagonav, n ap gade kòman yo mete nèg la kouche Jimmy, avèk li kouche, wè lwil sou li, sa vle di nou pa konnen èske se pa flanm li pral pase l, men sitiyasyon an nou kapab di mouvman Bwa Kale a li kontinye ap pèsiste, Bwa Kale a li kontinye tou nan onivo de nou kapab di. Zo nan kabarè sous matlan. Wi Jumel nou gen 2 video gala lagonav la kote ti patnè an, sa sèlman nou gen kotel kouche an e nou gen kotel chita an nap bay kotel chita avan men kotel kouche a tou Jimmy nou pap pasel tou li pa tèlman grav ke sa se kouchel kouche nou wèl tou lwen nou pa konnen se mekanisyen li te ye. Te eksidan baton lòt kisa li tap fè se lwil motè ki tonbe sou li konsa di mi nan pèmèt moun yo viv yon ekstrè videyo kote moun lagonav bò kote pa yo yo menm yo make pwen jodi dimanch 30 avril 2023 di. E avan ke di mi pral pase videyo a e daprè sak rejwenn apèn rejwenn nou la misye deja pati pou Vincent Chapo Yo lapide misye e yo mete kaoutchou sou li, misye deja la e al jwenn odma al deja jwenn ti makak ebyen e bandi sa nap pale se yon group bandi yon group nèg ki te anviwon yo 3 ebyen gen 2 lòt gen 2 lòt yo kite ame ebyen yo chape poul yo aktyèman la moun la gonav ap chache misye nan tout ti kwen yap chache misye onivo e ansa galè pwent a rakèt e yap chache e operasyon li menm mouvan bwa kale a ki rive la onivo komin la gonav kote ke yap chache la pou ke yo kapab jisteman mete men sou rès 2 mesye yo ki yo menm te debake nan sou zile lagonav la avèk gwo zam nan men e ben mesye sa li menm bandi sa li menm nou lèd tankou makak e ben yo pran misye la yo deja voye misye ale nan peyi san chapo videyo a ki yon jan vrèman orib men ke di pral moutre videyo misye kote ke li te vivan li tap pale se avwe ke li soti nan se yon baz gang ke li soti men e nou gen videyo misye la kote ke misye li anba dife. kawotchou sou li, men vwala Mouvman Bwakale a ki deja mete pye l atè o nivo zile Lagonav. Vwala, e san pli tade, medam mesye, ebyen ban nou envite w gade videyo a alenstan menm, e jan nou di l gen apeprè 2 vèsyon avan ke nou rive jisteman e nan bou an. Vwala, nou pati pou alenstan menm. Wi, operasyon Bwa Kale pi rèd, bandi pa sou moun, bandi pa dwe sou moun, bandi kostime yo mesye nou pa bezyen pè n ap rive sou nou, n ap rive sou nou, Wap gade misye se kankou yon moun ou ta di ki pran krak ou ta di sèvo l pete menm pale l paka pale jodi a la medam mesye raj ke pèp la genyen an raj ke nou genyen an teknikman se pa timoun sa yo se pa mesye sa yo nou ta dwe pran non se sitou senatè depite oligat sa yo kap bay zam yo mezanmi pèp la tande byen nap pran yo men fò nou pa bliye moun sa yo ki bay zam yo moun sa yo ki fè mesye sa yo ap fè vye bagay sa yo fòk nou rive sou yo Raj ke nou gen la, fistrasyon ke nou gen la anvè yo menm. M konprann sa. Men fò nou, lè nou pran senatè yo, depite yo. Mon chè, m gen bezwen fòk dyaspora achte tikè menm pou dola 50 la yo fè n ap pase mizè a, pou n al pou n al boule grenn yo tou. Paske se yo ki fè plis mal ankò. Men sa sa se an menm tan, mesye gang yo k ap tande mesaj la la, k ap gad videyo a la, mesye kòmanse pran konsyans. Pase nap mouri. Nou met jete zam nou nap mouri. Men pi gwo toyo nap rive sou nou. Son mesaj li ye wi mesye. E avan ke n pase a Salomon Jimmy e m panse ke nou tap swiv medam mesye odisyon ke enben yo te fè mesye yo fè e bandi a pale avan ke yo voye l nan peyi san chapo e l voye mesaj bay rès bandi parèy li yo enben ki desizyon pou yo ta sipoze pran enben nou tap swiv enben mesye a yo arete li popilasyon arete l. E n ap raple w se onivo de la komin de lagonav, zile lagonav ke yo arive entèsepte mesye sa, bandi sa yo te se te yon gwoup de bandi ki tap eseye kite kapital la yo y al rann yo nan komin lagonav nan sou zile lagonav pandan se tan gen plizyè lòt ankò dimi ki eseye kap eseye jete yo nan mò n ap pale la onivo e sou fwontyè la Repiblik Dominikèn e nou kapab di e di mi jan ke w di l la se pa si se pa si premye mezi sa yo ta sipoze pran men si yo pa t nan bandi tou yo pa t ap pran yo donk m panse ke pa okenn rezon valab yon jèn gason ka di m e ou rantre nan bandi se pa fòt ou gen lòt chwa gen bèf pou n al bay manje andeyò gen tè pou n al travay gen yon lanmè la k chaje pwason nou te ka al peche pwason gen yon pakèt lòt bagay yon jèn ka fè an Ayiti Sa ke w pa oblije antre nan bandi. E w ap wè byen, lè mesye w antre nan gang nan, w ap wè yo tèlman alèz, ou wè se yon bagay kòmsi y ap fòse yo fè. Wi, gen dè depite, dè senatè, dè òmdafè ki ba yo zam, men yo te gen volonte tou pou yo pran zam nan. Lè yo kidnape moun yo, yo. Yo la dre byen gen plastik sou moun yo e yo pran kòb yo. Kisa yo fè ak kòb yo? Fimen boz, fimen krak. Mesye w si yo sipoze pran yo tou, menm jan yo sipoze pran depite, senatè yo tou. Men pa bliye travay la, di tan sa ki sipoze fè a depite, senatè yo, òmdafè yo, Lajistis sipoze aji, men sepandan, mesye sa yo depi nou netwaye peyi a, depi nou netwaye yo pa gen yo nan lari a ankò, m panse ke peyi a l ap kanmenm moun ap ka fonksyone, moun ap ka mache paske òm dafè yo, politizyen yo si yo pa jwenn moun pou yo bay zam nan se si e sèten eben yo p ap kapab fòse pèsonn moun pran l, donk se paske yo te gen volonte ki fè yo te nan gang, Barry Bwa Kale, pa neglije Barry Bwa Kale.